Jan yo te anonse l la, efektivman, li rive konsa. Pandansetan, Lanmò 100 jou genyen yon milyon dola vèt kote Ameriken lage dèyè l jounen jodi a kontinye ap taye manda nan komin Kwadèboukè e li nan tèt yon sendika transpò nan komin nan. Chak chofè k ap travèse komin sa a, swa ki prale andeyò oubyen asire transpò nan zòn sila a, dwe peye pou pi piti 25 mil goud chak samdi. Li bay yon obligasyon pou tout chofè enskri epi gen yon kat ki di Yo se manm sendika a, e kat sa tou ap pèmèt yo otorize pou sikile san kè sote nan zòn sa, li fè konnen tout moun dwe peye menm jan sa enskri nan kat li prezante bay chofè yo. Moun ki prale nan komin Bèlans, komin Gran Gozye, Ansapit, sitou komin Kòniyon ak Tomazo, Tyòt, Fonvèrèt sa l fè konnen chak samdi yo gen pou peye 5000 dola ayisyen e sinon yo pral tonbe anba gwo sanksyon Chèf komin sa a rezève pou yo. Konbyen de tan nou rete pou n sibi anba ekip lanmò san jou a ki ap kontinye vale teren? Pèsòn moun poko konnen men sepandan leta ayisyen rete bouch be anba tout malvèsasyon sa yo, mizapa de kidnaping, vòl, vyòl ak lòt ankò, jodi a lanmò san jou. takse popilasyon an, sitou chofè k ap asire transpò sa. An nou antre plis enfòmasyon Theriel Thelus pou jounen jodi a pote nouvèl la e se youn nan moman tou m ap tou pwofite mande n si w poko fè sa abòne Sofia TV 83 tout nouvèl yo ak lòt ankò n ap pote yo pou ou san oken kè kase sou chanèl pa w la. Sa di le fè ke se yon savann ki pap dirije, se yon peyi kòmsi pa gen moun ladan l epi chak nèg deside yo tabli baz yon kote, y ap fè lalwa. M di w lanmò san jou misye kounye a l kreye sendika li ki rele sendika lakou granmoun. E m di w kèlkeswa machin k ap travèse lòt bò a fò yo gen yon gen yon ti kat daksè ha men men peyi ee kòm di Jovand di men peyi a wi men peyi a se sa k pase sa leta a pa ka fè y ap fè li ou konprann sa m di w sa di leta pa egziste pa gen moun sa leta a pa ka fè nèg yo ap fè l kounye a pou w travèse kwadèboukè san kè sote fò w gon ti kat fò w gon kat daksè sinye lanmò san jou ou konprann fò w fè pati ou wè la son lòt baz ou t kreye la e malerezman gon pakèt malere ki oblije antre nan baz sa yo pa gen chwa paske si yo pa fè l yo pap ka kòm si bay pitit yo manje e si yo pa fè li yo pap ka kontinye peye lekòl pou ti moun yo. Pa gen moun, pa gen leta, pa gen moun, tout moun demisyone. Sa di yo oblije antre ladanl. Bon kounye a mwen menm, m ta renmen wè ak ki vizaj on polisye pral rete on chofè epi l wè l gen ti kat lanmò 100 jou nan men l epi l ap panike l. A ki vizaj? Bon n pa itil anyen, lanmò 100 jou ap dezapwouve nou epi l vin a kat li epi l di kounye a pou w travèse zòn mwen an fò w gen on kat daksè. Wè kat sa li rele sendika lakou granmoun. Lanmò San Jou, prezidan sendika. Ekoute, kèlkeswa machin ki pou travèse Kwadèboukè trankilman, fòk li enskri nan sendika sa a. E la n te vle rive a peyi a, mesye? E la n te vle rive ak peyi a? Pa gen pwoblèm. Pa gen pwoblèm ditou. Paske ou wè nèg yo anba a, yo swadizan di yo fè lapè, alòske yo kontinye ap kidnape moun. Gen yon fòmil nèg yo itilize kounye a, yo ka kanpe yon machin, yo fouye tout moun ladan l, epi yo gade yon nèg ki plis ou mwen santi bon oubyen abiye byen epi yo tou desann avè l, yo kenbe l. Yo di w nèg sa a sanble ti kò l bon epi yo tou desann ak li. Nèg yo fè l kwadèboukè tou, trè souvan. M ta, m ap lanse SOS sa a lontan. Sou wout Bede a, zòn Zòn Ranchi Kwadèboukè a, m ap di sa lontan, men l kontinye ap fèt prèske chak jou. Yo fè l, Adyan gendwa monte yon kamyonèt, yo fouye tout moun ladan li, epi yo remake gen yon fanm oubyen gen yon gason plizoumwen pwòp, santi bon, epi yo tou desann ak li, yo al ak li. Donk son peyi difisil. Avoye nou yon film Nou yon film Kot animal la Joseph Lambert fè Joseph Lambert ou pa bezwen pè se kòd la kap tann ou Mete w disponib pou la jistis 25 an wap bay blan richès peyi a 25 an ou fè wap fè tchoul blan jodi a redi yon pou pran kòd la Trè byen Jodi a yo pran se Canada ak Etazini pran seksyon kont ansyen depite Arnel Belizaire ki avi w sou sa? Jodi a nou di nou menm, menm si se papa nou, menm si se pitit nou, menm si se nou menm, depi nou ta nan konivans a bandi, yo dwe sanksyone nou, yo dwe trennen nou lajistis, yo dwe fè n peye amann. Paske jodi a se yon peyi n ap fè. Nou pa ka kite se gang, tout moun ki bezwen vin lidè nan peyi a, tout moun ki bezwen gen akwayans politik, li gen yon sèl objektif, mete yon ti ponyen gang nan pòch li pou l ka gen popilarite l, pou l ka teworize popilasyon an, jou l bezwen pran eleksyon pou l pran eleksyon. Jodi a nou di kèlkeswa moun ki nan konivans a bandi. mare l, mete l anba kòd, fè l al pije pèn li Penitansye Nasyonal. Trè byen. 15 janvye 2023, nou parèt devan Ministè Lajistis ki tounen Ministè Enjistis. Jodi a, nou konnen gen yon ekip asasen kriminèl Kanada sanksyone, Ozetazini sanksyone paske se yo menm k ap finanse gang an Ayiti, se yo menm ki mete kidnapin, se yo menm ki mete ensekirite robinèt san kap koule anndan peyi a. Jodi a, nou wè, te gen 10 senatè gang ki te nan paleman an, manda yo kadik, kounye a nou nan yon kawo total anndan peyi a, nou pa gen okenn moun ki lejitim ki anndan tèt peyi a, se asasen, se kriminèl ki nan tèt peyi a. An menm tan tou, nou wè asasen kriminèl Kanada, Lafran e Ozetazini sanksyone, jodi a, Se pa sa ki ap pot lajan bay Congressmen ameriken, yon sèten de senatè ki rele McKinley. McKinley sa a, son senatè an fonksyon jodi a k ap defann, yon senatè konwonpi Ozetazini jodi a k ap defann asasen kriminèl tankou Youri Latòti, tankou tandòt asasen yo, Jean Henry Céant kòm gang. Jodi a n konnen te prepare pou l te asasinen Prezidan Jovenel Moïse antan lè l te Premye Minis. Anben, ti ti gwoup palmantè asasen tanba yo, yo te koupe tèt li. Yo te voye l ale. Men pa kont, li te kontinye ap ame bandi, li te kontinye ap finanse opozisyon pou leve kanpe jiskaske yo te rive asasinen Prezidan Jovenel Moïse. Jodi a, nou gen Ministè Lajistis nan peyi a. Nou gen yon Prezidan ki te asasinen. 7 jiyè 2021 an. Nou wè tout jij yo nome nan tèt dokiman, nan tèt dosye Jovenel Moïse, se gang, se menm asasen. Ankèt la pa janm avanse. Se menm valpa ki patisipe nan touye Jovenel, se yo, yo pran kòm jij nan dosye a. Jodi a nou di ministè lajistis, ki tounen ministè enjistis, pran reskonsablite w. Jodi a se nou menm ki lakòz Jèn gason, jèn fanm, se zam yo kenbe, yap terorize popilasyon, sak fè sa, yo pa gen yon leta. Jodi a Ariel Henry kòm premye otè asasina de Jovenel Moïse, nou pa marel, nou gen 2 minis ke yo di se vòlè, se gang, se yo menm kap finanse gang nan peyi a, yo toujou an fonksyon kòm Ricard Pierre vòlè dèlko, Reginald Boulos, Reginald Boulos, Dimitri Vorbe, poukisa nèg sa yo poko mare? Jodi a, nou, yo pran Nenel Cassy avèk kouto kote l asasine moun nan machin li. Men jodi a la, se menm Nenel Cassy sa a k ap mande pèp la leve kanpe. Jodi a Reginald Boulos, Dimitri Vorbe al kache Ozetazini, y ap vide lajan pa sak bay kongresmen ameriken pou pa manyen yo, pou di yo yo pa koupab nan asasina Jovenel, yo pa koupab nan finanse gang. Jodi a pa gen gang nan peyi a vre. Tout gang ki nou te ka di yo, se yo kap dirije. Jodi a si nou vle gon jistis ki trase, nou vle mare gang, se nèg ki nan tèt leta nou dwe mare. Pase pa gen youn. Lè nap pran Bertho Dorcé, yon minis sòtan isi a la, nou konnen ki nan kidnapin, ki son dilè dwòg. Jodi a Bertho Dorcé sa, se menm Bertho Dorcé, vòlè, asasen, kriminèl. Li patisipe nan touye Jovenel. Aprè 24 è akò sa a rann piblik, aktè politik yo ki toujou pa antann yo e se 2 semèn aprè l te siyen dokiman sa ki gen pou wè ak akò 21 desanm 2022 a finalman pibliye nan jounal ofisyèl peyi a Le Moniteur. Konsansis sa ant Premye Minis Ariel Henry ak divès lòt pati ak òganizasyon politik nan peyi an. gen rapò, n ap raple, ak kreyasyon Wo Konsèy Tranzisyon an, sa rele HCT a, ak Ògàn Kontwòl Aksyon Gouvèneman an, OCAG, ki kontinye pa fè inanimite nan mitan klas politik lan. Plizyè lidè politik pami sa nou pale avèk yo maten an nan jounal la rete detèmine pou yo akò sa, jan l fèt lan, pa pral mennen peyi a okenn kote. Repòtaj Michelie Alexis. Jan li te anonse sa, Premye Minis Ariel Henry pibliye nan dat 11 janvye akò 21 desanm 2022 a ki gen rapò ak kreyasyon Wo Konsèy Tranzisyon an, HCT, ak ògàn pou kontwole aksyon gouvènman an nan jounal ofisyèl Le Moniteur. Desizyon sa a ki pa kite klas politik ayisyen an endiferan kontinye ap fè anpil pale anpil. Konsa, Inyon Nasyonal pou Entegrite ak Rekonsilyasyon, UNIR-Haïti, rete fèm sou pozisyon l. Akò sa a pap bay okenn solisyon ak kriz la an Ayiti. Lidè pati politik sa a, Clarens Renois, kwè fason antant sa a fèt pa anbwase yon bann pati politik peyi a konnen. Daprè li, akò sa pap mennen nan bon jan tranzisyon. Nesesite pou genyen yon konsansis laj ki jwenn avèk tout moun pou ka pèmèt ke yon akò kapab fè wout la pou tranzisyon an fini byen. Paske Fè yon akò avèk de zenkoni, fè yon akò fè anpil moun siyen ladanl sa pa vle di son bon akò ke li ye il fo ke yon akò ki jwenn lè diferan pati politik lè diferan zaktè politik ki nan peyi ya kapab retwouve yo anndanl pou yo siyenl san kontrent an menm tan pou tou pou yo siyenl san demagoji. Sou bò pa l, Mouvman Twazyèm Vwa, MTV Ayiti, eksprime tou dezakò li genyen ak akò PM Ariel Henry te pase 21 desanm lan ki mennen nan kreyasyon HCT a. Pou sekretè jeneral antite politik sa a, Charles Saincy Cazier, yon laj konsansis esansyèl anpil pou peryòd tranzisyon an ka reyisi. MTV te toujou swete ke se on laj konsansis, on grand antant nasyonal ki kapab jwenn pou pèmèt ke nou kapab reyisi peryòd de tranzisyon sa, inisye refòm ki dwe fèt yo, retabli lòd ak sekirite nan peyi a. Men malerezman nou rann nou kont ke se on akò de kopen, kopin ki siyen. Se moun ki pataje menm opinyon avèk Premye Minis Ariel Henry ki mete yo dakò. Se pè pou y ap wetire de tanzantan malgre sa. N ap fè sonje, enstalasyon Wo Konsèy Tranzisyon an, hct, toujou poko fèt. Kisa ki ta lakoz pwosesis la ap trennen konsa? Hct a ki panko enstale a montre ke gen yon malèz e ki pako jwenn satisfaksyon ki fè ke li pa enstale. Michelet Alexis, Caraibes FM. Mèsi kolaboratè nou Michelie Alexis. Ansyen depite sikonskripsyon Petyonvil la Dierry Tardieu pwopoze yon somè politik ant diferan aktè yo pou rive jwenn yon solisyon ak kriz plizyè dimansyon peyi a ap fè fas la. Somè sa a ta dwe gen 4 pwen ladan l ki se gouvènans, ensekirite, eleksyon ak refòm nan konstitisyon an. Kòdonatè nasyonal An Avan kwè zafè siyen akò pasi pala Se yon vrè chita pale ant diferan aktè yo p ap pote anyen, okenn solisyon. Somè politik sa a ta dwe dènye chita pale k ap mete bout ak kriz repete peyi a ap fè fas depi kèk tan. Ann suiv yon repòtaj ak kolaboratè nou Reginald Remy. Pou montre nesesite ki genyen pou òganize somè politik sa a ansyen depite sikonskripsyon Petyon Rue la Jerry Tardieu prezante radyografi sitiyasyon ekonomik, politik ak sosyal peyi a. Nan prezantasyon sa a ansyen palmantè a sitou mete aksan sou absans eli nan palman ayisyen an, palè nasyonal ak kolektivite teritoryal yo an Ayiti ki di li se yon peyi demokratik. Ensekirite, lavi chè, enflasyon ak. Fwaye gang yo k ap miltipliye, anyen ta sanble pa echape antreprenè a. Dirijan politik la evoke plizyè tantativ ki deja fèt, men ki pa pote okenn solisyon pou montre byen fonde inisyativ li pwopoze a. Gen plizyè akò k monte teren. Nou respekte tout sa k ap fè jefò pou jwenn yon solisyon pou kriz la. Men nou di l pa nòmal ke chak gwoup estime akò pa yo a pi bon. Akò Montana, akò Montana Pen, akò Louisiane, 11 septanm, dènye akò a. Se akò 21 desanm. Miltiplikasyon akò sa yo montre ke tout moun ap chèche yon solisyon, men l montre tou pèsòn poko jwenn li. Annavan ankouraje yon somè politik ant siyatè akò 21 desanm lan yon bò e tout fòs nasyonal ki pa siyen akò 21 desanm pou nou jwenn akò ke n ap chèche a. Fòk nou jwenn mwayen pou nou reyini fòs politik yo, fòs sosyete sivil la, nan yon somè politik ki byen òganize. Jerry Tardieu soulinye plizyè fay ki genyen nan fason akò sa yo fèt. Li avanse plizyè egzanp istorik pou jistifye sa. Ann fè yon kanpe sou fòmil pase siyen an. Fòmil pase siyen an pa bon. Kongrè Akayè, zansèt nou yo pa t nan pase siyen non. Yo te met tèt yo ansanm, yo soti nan sid, yo soti nan nò. Yo soti nan Latibonit, yo soti Mawouj, yo soti Fèrye Pèch, yo soti Dondon, Sen Rafayèl, Milo, Kap Ayisyen, Plezans dinò, pou yo rankontre Lakayè, pou yo fè yon bon jan pale, pou yon bon jan dyalòg, pou yo jwenn yon akò ki gen nen nan figi l. Tan pase siye an fini. Jodi a se dyalòg la k pou monte tab. Nan somè politik sa a, 4 pwen kle ta dwe nan mitan diskisyon yo daprè dirijan politik la. E gouvènans se premye pwen an pou rezon sila a. Sou kesyon gouvènans lan. Fò n ka pale sou fòm gouvènans lan. Gon kesyon monosefal, bisefal. Èske n ap rete pi pre konstitisyon an? Si wi, kapab gen pwoblèm paske n soti nan konstitisyon an. Prezidan premye minis ka difisil. Èske se yon premye minis ki gen yon lejitimite nasyonal k ap pran mayèt peyi a? Èske se sa k la? Èske se li l vle? Èske se li n pa vle? Fwaye gang yo ap miltipliye, popilasyon pa konn ki sen pou l adrese ankò. Kòdonatè nasyonal Annavan an kwè sekirite. Se yon lòt pwen ki ta dwe sou tab diskisyon yo. Lè n fin debat de sekirite fò n rive sou kesyon ekonomi an tou. Paske pwoblèm Ayiti an gen yon pwoblèm sekirite, men peyi a fin kraze, ekonomi an kraze, tout biznis kraze, pa gen travay, pa gen djòb, pa gen lavi. Li pa posib pou n kontinye konsa. Fò n kòmanse poze kesyon sekirite se vre, men kesyon ekonomi. Fò n fè yon bon chita pale pou n konn sa n ap fè. Pou ke n fè sekirite blayi nan peyi a gratis ti cheri tout kote ala wonn badè e pou n pa repete menm vye erè ke n te fè lontan yo. Si gen bon jan sekirite, lè sa a eleksyon yo ap kapab òganize. Men pou sa rive fèt, fòk gen yon chita pale ant tout aktè yo, daprè ansyen palmantè a. Gade kijan pou n òganize bon jan eleksyon. Men gon seri de pawòl se depi kounye an pou yo pale. Yo pa ka pale nan pase siyen. Si nou nan pase siyen. Nou pap ka chita pou n diskite ansanm ki sistèm elektoral nou bezwen, ki dekoupaj elektoral nou bezwen, ki finansman elektoral nou bezwen. Si nou nan pase siyen, nou pap ka chita pou nou mande ki evalyasyon ki fèt de kat demalòg la pa rapò a eleksyon k ap vini yo. Si nou nan pase siyen, direktè Loni an, nou pap ka konvoke l pou n mete l chita pou l di nou, kòm li te gen yon apèl dòf restren l t ap fè onivo entènasyonal, Pou vin analize sistèm de malord la, ki sa k fèt? Katriyèm kesyon n ap gen pou n debat nan somè politik la, se kesyon konstitisyonèl la. Inisyativ sa ki dwe reyini tout sektè nan lavi nasyonal la dwe mete bout ak enstabilite politik kwonik peyi ap fè fas pou repete sa l di. Li dwe louvri a tout fòs sosyete sivil la paske nou remake nan an avan ke sektè prive a enplike l nan kèt, nan chèche, nan bouske. Yon solisyon pou peyi a nou panse se yon bon bagay paske lè yon peyi tonbe nan tchouboum, lè yon peyi gen yon sosyete politik balkanize, polarize, dekriye, se tout fòs peyi a pou met tèt yo ansanm pou yo retire peyi a. Donk somè politik sa e pa yon somè pou pati politik, pou regwoupman politik, pou òganizasyon politik, se yon somè pou tout fòs viv peyi a chita, pale, diskite pou n jwenn yon solisyon. a pwoblèm peyi a. Antouka pwopozisyon ak akò pa manke, men kriz la ap vin pi konplike. Chak jou k pase, peyi a kontinye ap anfonse nan kawo. Diferan aktè yo pa janm rive mete enterè pèsonèl yo sou kote, priyorize enterè majorite a pou pèmèt peyi a soti nan kriz plizyè dimansyon l ap travèse depi kèk tan.